Medam e mesye, zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo, son plezi pou nou avek ou jodi an la, pou nou pa di nou kontan avek ou, e paske sa kap pase la, sa kap maniganse la kont Popilasyon ayisyèn nan, se pa yon bagay ki bay kè kontan ditou, se pa yon bagay ki, enben, mete lajwa nan kè nou paske, depi mouvman Bwa Kale a kòmanse bwè lwil la a, enben, fòk nou di w, bandi yo tounen an fòs e nèg yo retounen bèl e byen sou Smatla, Debussy, bandi yo retounen paske Frantz Elbe ak Ariel Henry, nèg yo kraze mouvman an nan men popilasyon ayisyèn nan, cha blende yo te mete nan antre vilaj la, Yo retire yo. Kidonk, nan moman n ap pale la, medam e mesye, enben bandi yo deja ap planifye la a gwo atak kont popilasyon an e deja gen moun ki tonbe nan kanaran. Nou gen yon ti videyo la, nou pral envite w tande odyo a san ke nou p ap envite w gade imaj la, paske imaj la chokan. Enben, bagay yo dejenere, bagay yo vire kont popilasyon an, bagay yo se kounye a k pral gen rèl nan peyi a, TT te di l. Morvan te di l, divès lòt jounalis te di l, depi mouvman Bwa Kale a kanpe, enben se konnya k pral gen rèl nan peyi a, enben wi, bèl e byen, rèl pral gen nan peyi a, paske nan moman n ap pale la a, nan depatman Latibonit lan, kokorat san ras yo, nèg yo kenbe yon gwoup moun, gen moun ki di se teyat k ap fèt, gen moun ki di se presyon k ap bay, men nou deja konnen kòman bandi, gang, sal, kokorat san ras sa yo, nèg yo san pitye pou moun, pa gen anyen ki di. Enben nèg yo paka fè yon aksyon terib sou moun sa yo jis pou voye mesaj bay moun nan depatman an ki gen nan tèt yo enben revolisyon bwa kale sa a ki enben jodi a la a prèske bwè lwil paske e pa gen bwa kale ankò. Si tout fwa yon bandi tonbe yon kote la pèp la ka pran li pou se yon bwa kale men gwo mobilizasyon ki te genyen kote anpil moun te pran lari anpil moun te mobilize enben pou fini avèk kesyon ensekirite a Enben nou ka di bagay sa Ariel Henry ak Frantz Elbe enben nèg yo kraze l enben sou menm dosye bwa kale sa medam e mesye nou pral fè w tande enben ansyen polisye le sauvageur ke tout moun konnen la a nou gen video nou genyen enben son nou pral fè w tande le sauvageur ki pral kraze peyi a enben misye pral kraze moral Izola ki sòti ki di l pral fè sesi l pral fè sela enben polisye le sauvageur fè konnen Donk se gouvènman an menm ki pa genyen volonte pou nèg yo fini ak kesyon ensekirite a, enben misye bay divès taktik ke lapolis la ka itilize, enben taktik sa yo, depi nèg yo itilize yo vrèman, y ap kraze vilaj de Dye plat, plat, plat, plat, plat mèdam e mèsye, e se nèg yo pa gen volonte sa a paske se menm yo menm nan. Ebyen kap finanse group gang sa yo nou pral fò tande le sovaje medam e mesye e nan kanayon tou ebyen fòk nou diw nèg onavil yo leve kanpe kote yo arive masakre plizyè sòlda donk e nan baz nèg kanaran yo ki te pote boure sou yo ebyen nèg yo fè gwo lòbèy nou pral envitew gen detay ou sou tvlakayhaiti.com nap tounen. Wè mesye wè Leta leta di lap bay bwa kale Pep la di lap bay bwa kale Bon si m ta di map bay leta bwa kale a pep sa yon mas pep Yon mas pep ki nan menm la Bon si m ta di map bay bwa kale mwen menm M ta tchwe tout lage nan mitan lari a pou leta Hein Pandan yo di yap bay bwa kale si m ta pran tout pep sa yo m tchwe yo lage nan lari a Ki travay m bay leta la. a tout fanmi moun sa yo. Bandi vakabon Nou antre nan baz nan kanaran nèt la jodi a Nou fout pran l la nou pran l nèt Yes Nan ona nou ye la nan tèt ona nou ye la Moun ona vile biznis yo fè yo pa konn vòlè Wi baz. An sa se anba anba lè w ka fè anba nèt pou w ale pou mwen ki bò. Map pale w anlè bro se te m. Epi wè la baz ou mete yon bakòp kap fè penetrasyon la wè la la nèg yo nan eto la baz kounye la ou fin mete yo nan eto a kounye a fò w ka antre pa vre nègèv ou te gen sou tèt edh lan ap bale ap bale ap kraze gate yo baz san reflechi ap kraze gate yo. Negev lan ka kraze yo baz. San polisye poko antre anndan pou ba pran bal Negev. Yo gon gwo ka anndan ki te gon bagay anndan kominikasyon anndan baz ki rele Junior Kominikasyon. Kounya lè Negev la ap baleye baz, ap gen 2, 2 a 3 Negev anndan k ap avanse sou yo tou baz. Epi ou fè yon lòt Negev kouvri avèk kòm si rive anndan Junior Kominikasyon an. Wè depi ou pran Junior Kominikasyon an baz, sa m ap di a yo konnen m si yo anba live lan la baz. Ou gen kontwòl sèk la. Nan tèt sèk la. Tout sa k vini bra kale. A wè. Baz. Nenpòt goumen w ap fè la. Depi ou pa bloke ravin nan. Kòve. Kòve ya. Ravin nan ap desann. Ravin nan ap desann. Ya. Baz. Son. On ti. Yo. On bay. Men eske. Eske. Eske. Eske gen efektif ase pou tout sa w ap di a la. Baz. Sa m ap di w lan. Ey, sa map diw lan se bagay, banm baw vrè efektif lan, sa map diw lan se bagay lojikman 300 polisye ka fè wi baz. Sa, ti peu sa? Yep. Ou se, ou serye, ou serye, ou serye, Yep. ou serye sovaj? Yep. Ah. Yep. Ou wè si mo baz? Ou wè si mo? La, la, la, la kounye la ou pral kòmanse fèm pale kaka wi, sa vle di volonte nèg yo pa genyen. E pa nèg yo k pa genyen, anlè a k pa genyen. Wo, wo, wo kòmandman lapolis lan yo pa gen volonte. Ey! Ok. Fòm tou di sa la baz, nou gen polisye k mouri nan kanaval, pou moun ki la yo ka sonje sa, nou gon enspektè k mouri nan kanaval pou jilè wi, li pran yon bal, pandan se tan nou gen jilè kap vann nan Ange Gardien lòt kote wi. Gen nèg ki, gen nèg, gen nan yo ki gen gwo konpayi sekirite epi gen nèg kap mouri pou jilè anba a wi. Ay di jile, jile lapolis lan, bon gen sa nan lopital m konnen pi fò mis Tigwav yo nan lopital lakay mwen, depi yo vle yon medikaman pou lopital la y achte l pou famasi yo. Epi malad yo ap mouri. Baz! Baz! Baz! Lapolis! Baz! Lapolis gen zam baz! Ki ka kanpe potay Leyogan? An di si yo pa retire nou sa ap kraze anba baz! M pa bezwen di kibo, m pa bezwen di kibo zam sa yo, m konnen lapolis gen zam baz ki ka gade ki ka kòmsi demantle anba patnè ap fè gwo twou anba! Baz! Wap mete an do nou se nèg Tigwav! Banm ouvè je w. Tigwav te gen de bon gè wi. Tigwav te gen de bon gè. Banm ouvè je w. Baz banm ouvè je w ap tande baz. Banm ouvè je w. Ey Palè Nasyonal se anba vant Bèlè li ye wi baz. M poko janm tande gon moun ki di m gon bal ki pou yon moun Palè Nasyonal non baz. Nan tout goumen kap fèt anlè yo la non. Baz. Nenpòt nenpòt bal M 14 ap antre palè nasyonal wi konbyen fwa yon bal janm al tonbe sou palè nasyonal baz. Sa pa janm fèt vre non m poko janm tande bagay sa fèt non. Baz lò sou tèt pèpetyèl baz lò sou tèt pèpetyèl men palè a nan men w konsa wi baz konbyen fwa w janm tande yon bal frape anba a baz. Palè nasyonal se fas pou fas li avèk tèt Bèlè baz. Tout gwo kalib k ap tire yo la baz. M pa bezwen di tèl yad, tèl yad a tèl yad. Se zam k ap travèse antre palè nasyonal wi. Palè nasyonal se anba Bèlè li ye wi baz. Yo janm antre, yon bal janm al tonbe anba a. Konbyen fwa w tande yon polisye frape, blese anndan palè nasyonal yon bal ki sot Bèlè k pran l? Bro ann tounen nan video izo a Izo endekse ki bò bòs li yo ye lè di ok petyonvil la li menm e pa tout moun ki pa tèlman pa bon ou bay sèl pou petyonvil la di ou pa tèt moun tèl moun ki tèlman pa bon baz li tou endekse ki bò bòs li yo ye. Yeah. Se yon video ki gen anpil aspè psikolojik. Maten an m leve men, maten an m leve men, m di shit boss. Anfen. Dènye video m sot wè la ki klotire jounen m, se yon madanm yo egzekite a tout yon ti gason devan, pa gen anyen ki di se pitit li, gen moun ki di e pitit men m pa wè e pitit li. M wè se yon ti gason yo egzekite l avan, epi pa la swit yo koke bal sou granmoun nan apre. Tiè, e bagay sa, e bagay sa ki nève m. Li gen yon epri bal tèt la. Wè. Men. E ou konn sa k nève w? Yon ti jèn ki, de ti jèn k ap touye yon granmoun. Sa vle di nèg yo pa gen krentif menm. O, bagay la, bagay la pa byen la. Non monchè, krentif. Nèg sa yo lach monchè, sa yo e lach. Baz, m pap ba w manti. An, m pral pwouve w se lach. M pral pwouve w se lach. Al gad nan paj m ap ba w yon videyo kote m fè m di menm atè a, m tande moun pa desann. Menm atè a. Vini, vini. Menm atè a. Baz, lè sa m fè tout jounen atè a sou tèt blende a, nèg ap pede di m antre, m di non, fò m ret la. Devan vilaj lan, m di fò m ret la, si yo gen kè pou mwen, si y ap vin voye bal vre. Ou konnen, e de gran timoun ou ye, anba ou sòti. Baz, pa gen yon bal ki vin tire atè a lè a, baz. Yo ap, y ap egzekite yon inosan, yon granmoun ki pa ka fè anyen, ki pa menm ka kouri sou yo, baz. Uhmm. Non son mesaj yap voye pou moun bwa kale yo paske yo di ke se nan bwa kale il est bri ke se nan. Tande moun bwa kale yo baz se pa yon group moun se pèp ayisyen ki bezwen libète ki jis pè baz. Ok ou wè avan yap fè yon live mwen di blogè yo. Pa filme moun lè bwa kale ya. Pa filme polisye kap antre nan cha. Bandi yan li pa bourik li pa iletre li konn konbe moun ki nan cha li ka fon analiz de proximative poul di si gen 5 polisye admeton ke chak polisye sa yo ta genyen 4 chajè ou 5 chajè sak sou volan inevitableman li dwe gen yon fizi Ou mete bandi a nan yon pozisyon pou l ka kalkile, espesifye nonb de moun k anndan. Bandi yo pa filme operasyon. Tale, tale, tale. Non. Si se sou kantite minisyon, yon bandi pral rive sou yon polisye, w ap mouri. Paske mwen menm pèsonèlman, m te gen 13 chaje. e m te konn gen yon sak bal bò pye m. M se pi move nèg pou yon bandi al kwaze nan je w baz. M ap fè tout jounen ap goumen avè w. E si kote w ye a m pa ka pou w m p ap tire dèyè w. Fò m avanse pou m jwenn w e pou ou m la. Bon nèg Simon plis renmen touye moun ak kouto ke bal wi. W ap fè manti se pa vre baz. Se pa vre. Se de dwèt li la poul gade eske pou bat. E konsa yo fòme yo. Ey banm explique yon bagay baz banm explique yon bagay banm explique yon bagay konbyen fotil de tan si nèg ap mennen yon bon operasyon vilaj ki pap koute yo anyen jis gaze vilaj gaze l. An desanm 2018 bagay la map map jis blokel epa live sovajè e live mwen misye di David fèmen danw kote misye m jis bloke w sa e live mwen m pale janm vle ou paka gadem map tye tèt ou kote misye. Baz an 2018 non yeah 2018. Nou tap fout mwen menm pèsonèlman ou ka al gade nan majorite foto m yo wap wè e gwo nègèv la t toujou nan men m wap wè m te gwo tou baz se youn nan zam prefere m te konn pot nan sim ou lè map pote m pote l kou yon 9 milimèt tèlman m te alèz avè l baz an 2018 m tap fon kouvèti egzakteman kote m sot do lan anba raje nan 2 a baz. E pou m te ka reponn kesyon ti bebe a, tout bal k ap tire yo, tout bri bal, tout bagay k ap pase yo baz, m voye je m, gon dam ki kè bòbòj k ap lave atè a, sa se youn. Gon ti pitit, ey, gon ti pitit k ap moute kap ki pa mayi kòm si e kaka, e kòm si e pa anyen n ap fè, sa ap pase, bagay. Erezman polisye nou genyen yo, yo pa kriminèl jan yo di nou an baz. Gon youn ki vin parèt avèk yon kivèt ble sou tèt li baz, m pa konn sa k te nan kivèt lan. E kòm si, epi g'on nèg ki pase avèk vizaj li mare, avèk yon mayo gri, m gen tout imaj yo nan tèt mwen. Li pase faw! Devan manzè a. Manzè ap mache kè kale kòm si de ryen nete. Baz, ti bebe a t'ap siviv baz. Moun sa yo genlè g'on plan. Yo g'on plan de siviv anndan baz, si l t'ap siviv. Komsi malgre bal ap tire madanm nan ap lave nòmal kòm si rien n'était. Baz sim manti Baz sim manti yon polisye oubyen yon moun vilaj ou pa benyen dime kiyès ou ye ka vin demantim baz kòm si de rien n'était Gon bagay map resi palel jounen jodi an. Izo m espere jounen jodi an si w anba live lan pou pran sa. Misye youn nan nèg avèk yon lòt polisye m pa byen di kiyès ki te koupe kouran nèg yo a bal. Baz, nou deyò a, yo fin fè nou met yon bann trelè, e kòmsi mwen vin vin veye nèg yo, n ap ba yo sekirite pou yo pa al nan gouman nèg krache dife yo lè sa yo te nan gouman nèg krache dife. Wa di m wè e sekirite yo voye n al ba nèg yo, lè sa e Lucmane Delille ki te la. Mfè ki kaka sa mesye. Nèg yo ap fè gwo mizik anndan gwo pwogram anndan. Nou pa konn ki bò atis yo pase a je mfè kèt. Gon bagay ki dwòl. Yo, nèg yo ap fè videyo, gon dènè videyo Izo te fè avèk drapo ameriken nan koul, bagay, kote ke misye avèk boutèy byèl. Mfè kèt. Nèg yo jwenn byè anndan epi anbe. Vin vin veye nèg yo vre men. Mdi you know what? Mwen ale fizik te nan menm nan baz mwen ke somatè bay dwe kou anndan. Brrrr. M koupe kouran. M konnen misye pap kontan la wi. E kòm si de gen etè m fè kèt. Yo genlè gen dèlko anndan. M fè shit nèg sa yo voye etè nan fanm tout jan min. M ap mal dòmi la, m ap bataye ak lòt. Toujou gen kouran? Anben yo gen dèlko. Ou konnen. Tande monchè, yo pase dèlko. Ou konnen kote m ap pale avè w la Ayiti gen pwoblèm kouran. Vilaj toujou gen kouran 24 sou 24. Patnè m pa byen non, banm pran yon ti dlo tande papa. Baz, fristrasyon moute m. M fè ti kanpe pou Ayiti a, ou konprann? M fè ti kanpe. Baz, fristrasyon, n ap tande m? Fristrasyon moute m, m fè kyèt. Nou koupe kouran nèg yo, epi se atò nèg sa ap fè gwo mizik anndan. Fristrasyon moute m, m ap mal dòmi nan yon blennde. Pou m pipi, baz, fò y akoupi pou m akoupi, nan yon ti bidon pou m ap pipi. M di, wè, demen maten bonè m ap fout koupe dlo yo a. Ou konn dlo yo a se bò se te mwen al pase l antre Kote mwen ye an. Nan demen m fè blende a kouvri m epi grrrrrrr m koupe dlo a. Se lè sa yo kòmanse plenyen bann yo kòmanse di yo e dlo lanmè y ap bwè, yo bezwen soti, yo bezwen sela, yo bezwen sela. Baz, se aprè tout bagay sa yo baz m vin wè Ayiti p ap regle anyen baz. Lè m fin koupe kouran nan demen maten m fout nève m koupe dlo a paske dlo a pase bò se te mwen an m vide bann ladan l grrrrrrr epi pff li pete. Baze. M wè leta poko janm pran desizyon. Manno, yo genlè vin paka jwenn dlo pou yo bwè paske mwen menm avèk yon swat m pa byen di kiyès te vin avèk yon lòt bagay nou di konn yon bagay nou pap kite manje antre anndan. Depi e manje kap antre nou fè moun nan manjel se manje kri nou fout jetel. Manje vin paka antre anndan. Chabon vin paka antre anndan. Anyen vin paka antre anndan. Depi n kwaze w nou fè w manjel oubyen jetel. Baz, Manno moute sou lèzond, li di yap pran lari, yap mal fonksyone, se dlo lanmè yap bwè. M fè a bon, la a mesaj mwen te resi rive sou yo. Baz, De semèn pa pase, yo retire nou baz. Yo retire nou baz. Baz, Yo retire nou baz. Yo retire nou anba abas. Ou wè jounen jodi an Ayiti sa ou wè k la baz e pa sèl lapolis ki rann li konsa. MTPT se bokou nan eta ou wè Ayiti rive la. MTPT se youn nan enstans nan leta ki rann Ayiti rive kote l ye a. Se premye nèg ki te di pou MTPT se bouche twou ou wè ki nan matisan yo avan menm yo te rive nan eta sa. Paske Kidnapin kibò li te konn fèt e nan 7 la yo lè yo pran yon moto avèw nan 7 lan pou nèg lan kidnape w fòw ralanti nan ti twou ou wè ki nan 7 devan pòt lan oubyen fòw ralanti nan ti twou ki bò ti plas bò Senegal la nou wè kibò nan ti twou bò Senegal la. Baz, baz, m bouke pale bagay sa baz. Yo pa. Oh, baz, yo pa janm ranje l. Baz, yo pa janm ranje l, anojou bagay la vini. Baz, yo pa janm ranje l, anojou bagay la vini vire. Lòt enstans, lòt enstans ankò ki rann bagay la vini, ou konnen m se yon nèg ki pa pè moun, lòt enstans ki rann bagay la vin rive jiskela a, se dwa de lòm baz. Paske dwa de lòm m wè nèg sa yo sèlman kòm, kòm, kòm lòm. Polisye yo pa t janm lòm baz. Tout sa nèg sa yo fè se byen. Youn nan òm politik ankò ki vin mete nou pi mal, ki tiye, ki tiye nou nèt, se Jouthe, ansyen premye minis lan. Jout se youn nan nèg ki bay nèg sa yo jarèt. Sitou nan dènye deklarasyon li te fè kote li di li pale a Izo chak jou a. Se gang yo vre. Se moun yo vre. Eske misye alèz sikolojikman an Ayiti Jout la? Banm di w, tankou w menm David B, ou gon kè imen, ou gen fanmi, ou pa gen mantalite gang, ou pap alèz. Men nèg la kreye pitit li yo, lap alèz ak pitit li. Alèz mon chè. Kòman pou l fè pa alèz? Mwen menm m pap alèz paske gade, paske m gen yon mantalite gèrye m pa renmen gang baz. M pa renmen gang. Sa e de nati m pa renmen gang. Baz e pa dèyè telefòn nan m pa renmen gang non, m pa renmen gang. E de nati m pa renmen gang. Depi e gang wè m m pa renmen w. Patnè m, di Bondye mèsi kote w ye a tande frè m. Di Bondye mèsi. E pou sa m te moute live la wi. Non ou pa bezwen grate tèt ou, ou pa bezwen grate tèt ou non cheri doudou. Wè madanm ou, wè madanm ou salye l pou mwen tande, salye madanm ou pou mwen. Kounye la ou pa gen David madanm ou gon ou gon lwa. Tande tande m, David tande kounye a m ap pale David m pran pa sofre a. Madanm ou son lwa nan tèt ou, madanm ou son Jezi pou ou. Wè nan peyi Dayiti, ou anfas simo parèy ou pa konnen ki nan malpwòpte. Ou anfas le pèp ki pa renmen moun kap kap kap fè lòd. wè tank wap pase lòd wap sezi wè pèp la plis pou bandi an ke ou menm ki se ajan de metyen dòd la serye wi sa map diw lan la li pi fasil pou pèp la kowopere a yon bandi ke a yon polisye. Ey rezon k fè pèp lan pi fasil te kowopere m pap di kowopere non te kowopere te kowopere tande se paske Yo pa t jwenn ankenn moun chwazi ofri yo pwoteksyon o nivo wo eta majò a, o nivo leta. Si yo pa jwenn moun ofri. Si gon ti tripotay pou fèt, gon bandi ka dwat, gon polisye ka goch, pèp la e nan zòrèy bandi an l pral di siveye Babilòn yo wi. Baz, Se nòmal, paske Babilòn nan pa resevwa fòmasyon, Babilòn nan ap pi vit voye bal pou l tiye l. Polisye an p ap tiye l. Moun li konnen k ap tiye l pi rapid nan, se li menm pou l al fè dòmi. Men se pa renmen l renmen n. Vrè moun li renmen an se moun li konnen ki la pou pwoteje l tout bon. Biliv mwen nan sa m di w la. Men, men, tande, men, tande, men, kòm etan done, ou konnen moun ki renmen w tout bon an se sou lòd li ye. Ou konnen se li ki papa nou tou lè de, ni moun ki renmen w tout bon an, ni vye moun nan. Ou konnen yo gen menm papa. Ou konnen yo gen menm papa, ou oblije rejwenn sa ki pa renmen w nan, men se pa renmen w renmen li paske ou konnen li ka elimine w pi rapid. M pa konn si w konprann non. Ou konnen, tankou, yon bagay, yon bagay ki trè, yon bagay ki trè senp. Kòm ou konprann Ayiti gen Conatel. Kòm ou konprann, Ayiti gen Digicel, li gen Natcom. Nou gen sèlman 2 rezo. Se konpayi telefonik yo, enstans k ap jere telefòn yo. Kòm ou konprann, pou pa ka trake Izo lè l kite espas anba a sa. Paske, yo pa moun, yo pa met bounda nèg sa yo, yo pa kenbe boul grenn yo pou yo jwenn sa yo bezwen nan men Conatel. Nan men Digicel. M pa konn si w konprann. Eske sèvis de ransènyeman ki travay de konsè antre lapolis e. Sa di lapolis, ebyen ki pran apèn 2 la. Nou pral pase vòs lan pou ou talè konsa, e medam mesye. E Pradel n ap salye w depi Senmak, kòman nèg ye? Bonjou, nou salye tout zanmi yo se yon plezi pou nou menm nou kapab e fè yon pale ansanm avèk nou ebyen konsènan enfòmasyon ki panse ap domine aktyalite a o nivo de peyi Dayiti ebyen enfòmasyon yo nou. Li prale dirèkteman pou n di w sa k te pase lakay nou nan depatman Latibonit. Ebyen nou konnen ke nan kad dosye ensekirite, ebyen genyen yon gwoup mesye ki o nivo de zòn Chandèl. Chandèl se yon lokalite nan komin Lyankou. Ebyen kote ke mesye yo se yo menm ki te tounen yon fòs rezistans ebyen pou gwoup bandi savyen yo. Ebyen bandi savyen yo jounen mèkredi a. E ki se 3 e 3 e kote ke mesye yo pran nan yon gètapen, se kote ke yo pran nan yon pòt pa konprann, ebyen yo arive ateri sou plizyè e ki yo menm ki arive ateri sou mesye Jean Chandel yo. Ebyen n ap di w ke te gen yon gwo batay, echanj de tir, gen moun ki mouri, ebyen menm o nivo de gang Savyen an, ebyen genyen 2 bon ti jwè la ki o nivo de Chandel. Ebyen mesye yo mouri, ebyen an atandan ke n jwenn yon bilan definitif sou atak bandi Savyen yo fè nan zòn Chandèl jounen mèkredi 3 me 2023, ebyen gen 2 jèn gason ke yo menm ki arive mouri anba bal bandi yo. Ebyen daprè enfòmasyon yo, bandi Gran Grif yo arive sezi 2 zam nan men nèg Rezistans yo, ebyen e gen yon kadash avèk yon M 14, men pa gen moun ki kapab di egzakteman èske se kalite zam sila yo bandi yo sezi, men nou kapab di w e yo konstate ke yo arive sezi 2 zam nan men mesye Chandèl yo, ebyen genyen 2 moun la ki sanse mouri, ebyen o nivo de ekip Chandèl la enfòmasyon yo toujou E nou prale rapido presto poun montre w on video ki sanse ap domine ebyen pandan ke popilasyon li menm li lanse operasyon e ke li menm li sanse e lanse la se operasyon bwa kale ebyen mesye yo menm o nivo de gwoup bandi yo yo menm tou yo lanse operasyon pou yo kapab kidnape pou yo pran anpil moun ebyen jan ke nou pral gade nan. videyo a kote ke gen youn nan chèf gang kokorat san ras yo o nivo de depatman Latibonit kote ke li menm li tap pale ansanm avèk popilasyon an, li tap pale ansanm avèk otorite nan leta yo kote ke li di e nou ap bay bwa kale nan mesye si mwen menm tap bay bwa kale m tap lapli touye tout moun sa yo kote ke nou wè gon ekip endividi ki yo menm ki yo pran E se an otaj ke yo arive pran moun yo sou otè nasyonal la kote ke bandi yo yo menm yo ap montre nou e moun yo kote ke yo menm yo ap fè dedikas yo ap fè lwanj pou tèt yo e yo menm yo ap di yo menm yo vle yo kapab fè sa yo vle se baz kokorat san ras ki li menm ki sanse ap fè sa. Nou prale direkteman Jimmy e pou nan montre moun yo videyo kote ke gang nan e li menm youn nan responsab gang yo ki sanse ap pale kote ke li menm li di. e si leta ap anniye yo ebyen yo menm men sa yo genyen kote ke yo kidnape on ekip moun ki yo menm swat ta pral regle afè yo kote ke si nap gade nan video sa ke nou pral gade la gen de moun nap wè nou gen fanmi nou ebyen se kidnape yo kidnape yo e nap wè genyen moun machan de sardin moun enpe patou ki yo menm ki ta pral regle aktivite yo ebyen gwoup baz kokorat ras yo arive ebyen kidnape moun sa yo ann al gade. Yon ti bout video pou nou wè kòman ke gang e responsab gang nan li menm li ta pè eksprime li avèk video ke li menm li tap sikile an gade. Wala, map envite w gade ekstrè sa, se yon fason pou nou di w medam mesye lè nou di w ke Ayiti nou an gè a medam mesye sa vle di ke si w kòmsi Kot nan zòn kote w rete an ou konnen gen posibilite pou mesye sa yo ta fè dè evazyon, ou konnen gen posibilite pou yo ta atake w. Donk, ou pa oblije ap tann, mesye, sitou nou menm ki nan Latibonit, nou pa ka ap tann ke se bandi ki pou rive sou nou avan. Rive sou yo avan, paske lè yo rive sou nou, n ap mal pase, se popilasyon k ap viktim, jan ke n ap swiv nan ekstrè Salamine, mesye, jan nou di l, nou gen teknik. Pa tann ke bandi rive sou nou, fòk nou pi entèlijan ke yo, rive sou yo, jan ke nou tap pede fèl nan pandan semèn nan, kou sipriz lan, se nou k pou fèl, bandi pa gen dwa rive sou an avans. E vwala, pandan nap pale de sa, medam-mesye, ban nou envite w e tande ti ekstrè sa, jisteman bis sa nap gade la, ben sa se, se plizyè moun ke gwoup gang Kokorat San Rat lan, yo kidnape la, jan ke nap swiv la, alenstan menm, ban nou pèmèt ou tande ekstrè a. Sa bon mass pep? Bon mass pep ki nan menm la? Bon sim ta di map bay bwa kale mwen menm. M ta tchwe tout lage nan mitan lari a pou leta a. Hein? Pandan yo di yap bay bwa kale, sim ta pran tout pep sa yo m tchwe yo lage nan lari a. Ki travay m bay leta la? A tout fanmi moun sa yo. Pè m ak sè m yo.